Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable porter Barouille, une nouvelle émission. Déjà, très bon dimanche et très bonne semaine. Nous sommes ensemble pour quelques minutes d'information sur votre chaîne préférée. Nous prenons la boule. Parce que je ne dit à la fin dit que te un boué qui fait au niveau de la boule parce que la police gagne un gros défi devant vol. Ben, quel est ce défi? Le défi, c'est quelqu'un répondant au nom de Timakak. Ti makak depi kèk tan ki enstale anlè a la nan zòn Laboul, Fesa, yon bon pati nan Tomasen byen si. Donk, e nèg sa yo, lapolis estime yo bay anpil pwoblèm. Alò maten an la nou te wè enfòmasyon ki t ap sikile sou rezo sosyo, enfòmasyon ki fè kwè lapolis rive anlè a la, li mande anpil moun pou kapab rantre lakay yo ni komèsan pou kapab antre paske pral gen anpil bagay. E. Te genyen anpil bagay vre paske nan moman lapolis te rive a anpil bal t ap chante nan blòk Laboul lan. Laboul ak Tomasen. Men ekoute eske gen gwo bagay ki fèt? Euh paske gen yon bagay pou nou konprann. Gang Ti Makak la li menm li rete anlè a nèt. E veyikil m ta kapab di ki deplase yo, yo pa t kapab rive Nan fyèf Ti Makak obyen kote Ti Makak retranche an. Enfòmasyon nou genyen lè n voye dwòn nou anlè se ke nèg yo rete anlè a y ap tire. Paske lè ou ap tire avèk yon enmi, ou anlè enmi an anba, aparaman gen youn ki gen yon ti avantaj tou piti sou lòt. Tande byen wi, ou rete anlè w ap tire sou yon moun ki anba. Kwèm si w vle, moun ki anlè a l gon ti avantaj. E ankò plis se ke wout la te koupe, veyikil yo pa t kapab avanse. Eske nou konprann? Donk pou lenstan, nou poko gen chif si gen bandi ki tonbe, si gen de polisye ki blese. Men aparaman batay la te rèd paske gen anpil son ki rive jwenn nou. M ta kapab di se divès koral, alto, soprano, bas, tenò, tou sa tout. È vwa sa yo ap jwe nan kou a la. Nou konnen kòman bagay yo. Nèg yo gen bagay nan men yo. E lapolis lè l deplase tou, li deplase pou l kapab mete bagay nan men bandi. Men ekoute, batay la li te vrèman vrèman fewòs. Fò m di nou byen ke lapolis gen yon pakèt bagay pou l fè. Defwa m konn rete m ap panse nan plas lapolis, m di kèt mesye. Si m te lapolis m te ka fou wi. Paske ban m di yon bagay. Gade la nan kapital la. Men kot palè nasyonal ye, men kote izo ye, izo enstale l. Men kote ti lapli ye, li enstale l anlè a nan gran ravin. Eske nou wè sa map di nou an? Nèg bèlè yo menm yo opoze la. Pi ba se krache dife. Donk sa vle di ti kapital la, ti espas m ta kapab rele kapital e politik e ekonomik peyi an, se espas sa m ta kapab di bandi yo sentire. Eske nou konprann? La map poze tèt mwen kestyon pou m di bon si Ariel ap fon sòti la eske li pa oblije mande bandi pasaj? Ben wi! Li oblije mande pasaj. Brèf, map gen pou m tounen sou batay sila ant lapolis avèk nèg ti makak yo nan pwochen emisyon ke nou ap fè pou n kapab vini avèk plis enfòmasyon pou nou. Chak emisyon map fè pandan semèn sa a mwen vle toujou adrese m ak anpil fi. Fanm ki lage yo nan aktivite kè kontan. M vle pou nou konprann yon bagay byen. Si w konn ap pase nan rue Louverture la nan Petyonvil, si w konn ap pase nan rue Lamar nan Petyonvil, si w konn ap pase nan yon seri de zòn nan Dèlma sitou Delma 45 47 M konn kote yo byen E pou m site sa yo sèlman Ou ka wè anpil medam Men medam sa yo K ap fè aktivite twotwa Yo degaje yo E se pou yo kapab reponn ak bezwen yo Mwen te konnen yon fi ki te rete aviyasyon M pa konn si l toujou rete aviyasyon Ebyen m toujou gen chans wè l leswa Alò m pa t kotwaye yo non alepòk ok. Men m te toujou konn wè yo paske dèfwa m konn ap fon ti pase nan Petyonvil la la a, m wè yo. Kounye a la a, moun sa yo k ap degaje yo a se pou kapab reponn ak bezwen yo. Se byen paske nan tout peyi nan mond lan genyen fi ki la pou kapab al fè aktivite kè kontan. An Frans, Etazini, Santo Domengo ki tou pre nou an la a tout moun Sou twotwa. E menm gason konn sou twotwa tou. Sa se toutafè nòmal. Gen yon lòt kategori de fi. Yo menm yo gen dwa pa pratike vann machandiz la nan lari. Men yo fè l yon lòt fason. Pa egzanp la, ou gen yon nèg ou la gen dwa gen yon nimewo yon fi. Lè l rele w, oubyen w rele l ou di a m bezwen yon moun la. L di w a oke. Ban m al negosye pou ou. Moun nan mande tan wi sa w ap fè. Pou lasware se tan. Eske ap gen tout bagay ladann? Wi. Ok, ou mèt al chache l. Eske nou konprann? Se jis yon fòmil. Sa se yon dezyèm kategori de moun. La nou kòmanse nan kategori elve an. N al nan lòt kategori ki pi elve men ki pi danjre tou pou moun k ap pratike l la. Dezyèm kategori sa l parèt yon ti jan danjre paske lè w pral kouche avèk yon moun, ou pral dòmi avèk yon moun ou pa konn akiyès. Men, ou mare kè w kanmenm. Kategori sa se kategori de fanm ki yo menm fè moun konvwate pou yo, epi y al bay plezi. Tande byen wi! Gen anpil nan yo ki sou Insta, gen anpil nan yo ki sou TikTok. Lè w wè yo, ou enterese, ben, ou fè yon jan lè w rive, epi nou negosye. Men gen yon seri de medam ki yo menm ap bay plezi sa yo, yo plis fikse gang yo. Poukisa yo fikse gang yo? yn sware sa pe koute menm de twa kat senk san dolar ameriken vou konprone paske le chèf de gang li pa ka fè deplasman se fanm ki pou toujou vin bal plezi tande byen sa map di nou an wi men se de bagay ki parèt trè danjre se poum kapab rive sou foto de ti demwazèl sa yo. ki mouri. M kwè youn rele Baby Ann, lòt la rele Ketou. M ap gade yo sou foto, ba se trist. Eske nou konprann? Se trist. M pa vle mete abse sou klou. Pa egzanp, mwen genyen anpil voice ki rive jwenn mwen, de moun ki fè de kòmantè. Ou konn sa fè m pa vle pase voice yo? M pa vle, paske menm lè sitwayen sa yo ki sou yon gwoup, yo lage voice lan, men. Yo te gendwa pa vle ke pou li sòti nan radyo, men ekoute, imedyatman voice lan, oubyen sou rezo sosyo, padon, imedyatman voice lan, li sou gwoup sa, sa vle di li deja piblik wi, men dè jan ki yo menm fè dè kòmantè pou dir ke kè yo pa fè yo mal pou de ti medam sa yo menm paske se yo menm y al kouche a bandi, se kòm si yo ta kapab pwomot bandi, yo pwomot an kèlke sòt kidnaping paske lè w al kouche avèk bandi, bandi ba w lajan. E se lajan vèt ki nan men w, e w konnen se lajan kidnaping, se lajan ekzaksyon. Se sa moun sa yo di. Moun yo di li lè li tan pou tout ti medam sa yo konprann ke yo pa dwe al kouche a bandi. Sitwayen sa yo pran divès lòt ekzanp. Ekzanp lò ki di ke, ekoute, jounen jodi a la a, Izo Vilaj de Dye, a kote de chèf de gang, il è devenu artiste e on l'apprécie. On l'accepte. Èske w pa konprann? Donk, vous imaginez au point ke gen anpil nan yo, nan voice yo, yo di konsa ke ou ka sezi wè menm fanmi moun sa yo ki te mouri nan Vilaj de Dye, des policiers ki te tonbe nan Vilaj de Dye, moun sa yo kapab abone ak Izo. Quel paradoxe! Epi yo di au final se peyi Dayiti. Donk se Ayiti ou kapab jwenn tout bagay sa yo. M pa pase voice yo. Men m ap toujou konseye medam yo. E yon chèf de gang li rete yon chèf de gang. Li pa ta pon pwoblèm non. Se biznis w ap fè. Ou gen dwa pa gen eksepsyon nan moun w ap kouche. Gon w grenn bagay pou konprann. Si w al kouche avèk yon baz rival anfas. Enmi an, li wè w, ou ka mouri pou sa. Si pandan w ap sot kouche yon kote lapolis wè w ap antre soti, ou kapab tonbe pou sa. Moi je regrette. Kounye a m pa pral antre nan lojik akize ki klan ki fè sa, ki klan ki fè sa. Kèlkeswa moun ki fè l la, li s on sadik, li s on kriminèl, li mechan anpil tankou jan m te blame mesye Kanaan yo pou fi sa a Mwen wè yo tap kole manchèt sou li. Yo fin touye l, yo kole manchèt sou li. Se tou. Paske fi sa tap bay lapolis enfòmasyon. Brèf. Men videyo sa tou, li chokant tou paske lè m gade pou m wè, yo maltrete. Timoun yo, epi aprè yo touye yo. Pa di ke m chita ap pale de yon sèl dosye non, men nou rive nan pwen de non retou la. M panse ke se two grav sa. Se two grav. Fok nou rive nan yon moman pou nou pran konsyans. Ou wè Lisifè? Mwen m panse ke Lisifè konn pral fè yon krim. Li di, ee, an m poze sou krim sa. M poko ap touye moun sa. Men m panse tou. Li te kapab konsa pou nou. Nou te kapab genyen yon ti espri de mansuetid. Pa bliye m di kelkeswa nèg ki fè aksyon an. Yon ti espri de mansuetid pou n di, waw, de bèl timoun. Menm lè se ta madanm mwen, l al bay plezi nan lòt baz. Eske m ta dwe touye l pou sa? Bon m blame l pito. M konprann ke anpil nan nou pral di ke, a non, m pa gen dwa pale konsa, m ap pran pou ti medam yo. Se kòmsi. E m dakò ak sa yo fè a. Sa yo ap fè a, se kapab grav nan fason yo fè l la. Men, sa yo jwenn an retou lan, li pa bon. Oubyen se ta benefis sa y ap fè a. Paske kèlke pa, y a yn ide an tèt se fè kòb. Menm lè an kèlke sòt ou bay jarèt ak aktivite gang nan tou wi. Paske depi w al kouche avèk on gang, bon ou konnen. Se lajan gang ki nan men w, se lajan sal ki nan men w. Men, èske yo merite mouri pou otan? Paske ban m di nou yon bagay. Si peyi a pa t gen gang, sa yon lòt moun yo ta pral kouche. Kounye a yo t ap tann dyaspora. Men, medam, fon poze. Nou mèt kanpe nan aktivite sila a, paske bagay la pa bon pou nou. Lòt enfòmasyon, 2 zam afe sezi yon veyikil, yon moto konfiske, 4 bandi mòtèlman blese nan echanj de tir avèk fòs lòd yo. Epi 4 lòt arete nan kad yon operasyon lapolis fè nan Trousab, on apèl sa Bwa Kale. An efè, nan lannwit 13 pou louvri 14 janvye 2023 vè minwi brigad entèvansyon komisarya Gonayiv ak udmo nan Latibonit yo menm mennen yon operasyon nan Trousab, banlye komin Gonayiv kote 8 manm gang baz Bwa Kale netralize. Yo bay Bwa Kale Bwa Kale. An efè, 4 bandi pèdi lavi yo nan echanj de tir avèk fòs lòd yo. E lapolis pwosede ak arestasyon 4 lòt. Moun sa yo se, Deris Jocelin, Joseph Jimmy, Noël Richie. ansanm avèk Dieujuste Victor. Plizyè bandi yo menm pran lafuit. Lapolis Gonayiv kontinye ap trake yo jiskaske yo ratibwaze òganizasyon kriminèl sila nan komin Gonayiv. Direksyon departemantal raple ak jèn yo ki lage nan fè move zak, vwa sa a, ebyen se yon move vwa. Donk, retounen nan vwa legal la. Mennen yon vi ki pi bon, paske w ap fè fas ak youn nan M sa yo kanmenm. E koute byen, mare, mawon, oubyen mouri, se yon konsèy lapolis nan departeman sila a voye bay tout jèn ki ap viv nan komin yo. Nan pwochèn emisyon nou, nou pral fon ti pale, paske se konsa nou fè emisyon yo kounya, donk nou tou anonse w sa k pral vini nan pwochen emisyon yo. On a pas mal de sujets pour vous, G9. G9 fè yon ti aktivite wi la. G9 manyen moun. E pi kòman bagay la ye nan Site Solèy, nou pral genyen tout detay yo nan pwochèn emisyon nan. Antouka, mèsi la fami. Kòm toujou, on maksimòm de kòmantè, on maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. E pi,